Byenvini ankò yn fwa medam e mesye sou kanal paw la TV lakay haiti.com nan dezyèm video sa e nap di mèsi ak tout sila yo zanmi konpatriyòt nou yo kèlkeswa kotew ye nan mond sa e kèlkeswa a lèw pral disponib pou asiste video sa nap diw mèsi pou sipòw nap diw mèsi pou fidelitew ak konfyans ou e nou la nap travay darachpye 24 sur 24 poun toujou kenbew enfòme. Ansyen senatè Nenel Cassy sòti nan silans li, nou konnen depwi aprè yon lane l fin fè nan pouvwa a, depi aprè souse l fin souse ebyen jodi a la l mete kòl deyò pou l fè konnen se Ariel Henry ki kraze peyi a, se Ariel Henry Ebyen ki mèt gang yo se Ariel Henry ki pa deside retire Ayiti nan sal ye la e lèn konnen e ki kantite deblozay sektè demokratik yo menm yo koze nan peyi sa nan manifestasyon ansanm ak fantom 509 ansanm ak vitelòm chèf gang nan tòsèl kap bay pwoblèm anlè a la ebyen jodia la Nenel Cassy diw se Ariel Henry ki li menm kraze peyi a eske nou ka dakò ak 100 pousan E lè nou konnen tout nèg sa yo menm yo gen men yo tranpe nan san pèp la kap koule la a chak jou Bondye mete anba men bandi ke yo fin bay zam ke yo fin bay minisyon ke yo fin bay kòb pou kidnape pou fè tout sa yo menm ki santi kap nan avantaj yo pou yo ka toujou rete sou pouvwa ebyen Nel Cassy la pa mete dlo nan bouch li poul korije kaye Ariel Henry. Premye minis peyi a, prezidan an kachèt, nou pral envite w gen detay. Genyen tou lidè pati politik e Desalin nan ki se e pitit Desalin nan ki se Moyiz Janchal ansyen senatè enben ki li menm jodi a la ankò yn fwa frape fò e nou konnen Moyiz Janchal ki fon dènye sòti la k bay anpil nèg dyare Pa rapò avèk gouvènman sa a ke l pwopoze, ebyen anpil anpil moun, ebyen ki yo menm figire nan sòti sa a la a ki bay anpil moun kè sote e gen lòt nèg ki te nan polemik ak ansyen senatè a ki oblije vin jwenn li paske yo santi ebyen dènye sòti sa a la a gen espwa. Antouka. Nou pral envite w tande ansyen senatè Nenel Cassy avèk Moïse Jean Charles nan. Enben, e, e, e sa l gen nan dyakout li la a ke li pral ban nou, e ki sa ke li menm li pwopoze la a pou retire Ariel Henry sou pouvwa a ki p ap itil, e ki pa itil pèp la anyen, ki p ap regle anyen sou pouvwa sa a e lè nou wè kòman bandi alèz, kòman gang yo alèz, kòman, ebyen, ensekirite ap vale tèren, nou wè jodi a la menm yon ti moso aran yon moun pa ka achte pou fon spageti. Antouka. sou pèp ayisyen. Men chak fwa n ap fè konferans, n ap pran l kòm abitid pou n salye yon pèsonalite enpòtan. Lè m fin tande yon entèvansyon Madam Liliane Pierre Paul fè, m pa ka pa salye kouraj fanm sa. S on fanm ki pa janm febli e ki toujou kenbe, m te ka di drapo pèp ayisyen an. Li s on jounalis ke pèp ayisyen dwe fyè de li. Mwen di l se paske nan moman ke n ap viv la, gen anpil konze, gen anpil trèt ki fè silans. E m swete pèp ayisyen note l. Samdi pase m t ap tande Doktè Schiller ki di ke gen yon seri de moun ki la ki pa opine yo, y ap veye kapris entènasyonal la e y ap tann pouvwa paske yo konnen si yo opine yo kont entèvansyon, kont okipasyon blan l ap pran nòt de non yo e l ap di moun sa yo pap li pap dirije avè yo. Gon pil moun ki fè silans anndan peyi a fòk nou pran nòt de yo. Bon kote moun ki konze yo k pale a nou ka konprann yo men moun ki fè silans yo yo pi konplis. ke moun ki pale yo ki pran ak. Se nan menm optik sa a, n ap di ke peyi nou an, li an difikilte. Si jodi a nou wè kèk grenn machin ap sikile sou Dèlma, Petyonvil, sa pa vle di anyen, paske peyi a bloke, peyi a kraze. Ariel kraze peyi a plat atè. Pa gen lavi anndan peyi a. E se poutèt sa, nou menm onivo sdp, nou p ap bese lèbwa, n ap kontinye avanse. E se nan sans sa nou salye inisyativ anpil gwoup politik ap pran pou voye de siyal enpòtan pou montre ke yo prè pou rezoud kriz la. Men gen yon dènyè deklarasyon konjwent ki sòti, doun pa nou panse ke l gen yon bon kote ladan, men gen yon lòt kote tou ke pèp ayisyen opoze totalman avèk presèp ki nan deklarasyon konjwent. Gwoup politik ki gen pen ladan. Kisa prensèt la di pou pèp ayisyen? Prensèt la di Ariel ke pèp la rejte, Ariel ke pèp la di ki pa ka dirije, Ariel li menm menm ki di ke l pa kapab. Paske Ariel mande okipasyon paske l rive nan moman l di li pa gen lòt opsyon. An men se moun sa a, se gouvènman sa a nou wè nan deklarasyon konjwent lan ke yo di yo pral negosye avè l. Desten nou pa ka nan men Ariel ankò. Se se on ak de trayizon pou batay pèp la la. E se poutèt sa n ap mande, avèk anpil respè e sajès ke n genyen pou aktè politik yo pou yo retrakte e korije l. Nou menm sdp, nou te fè yon devwa sitwayen, nou te fè yon elan sitwayen pou n t al pale avèk Ariel pou n te wè kòman n ka sove peyi a, pou l te aplike yon akò. Li fin siyen akò a jodi, demen li vyole akò a. Nou pa ka pa voye yon. Yon chay apresyasyon oubyen remèsiman oubyen ak de pozisyon ansanm senatè ameriken pran pou mande pwolonje tps pou frè n sè nou yo ki Ozetazini. Son ak ki retni atansyon nou e se sa n bezwen nan men Lèzetazini. Nan kad misyon nou genyen pou n retire peyi Dayiti. Nan sa n ye jodi a, pèp ayisyen, avan menm nou kòmanse, n desann byen ba pou n salye laprès pale, ekrit e televize, jounalis yo, nan non pèp ayisyen an. M salye nou. San nou menm, batay pou libere Ayiti a pa tap ka fèt. Nou salye dyaspora, nou salye konpatriyòt nou yo, nou salye militan nou yo, m wè yo toupatou. Yo sou Channmas lan, yo nan tout geto yo, yo sou Dèlma a, yo nan tout kat kwen peyi an, y ap defann dwa yo. Y ap fè pwomosyon pou KPTS la. Men, nou anpil lòt reyaksyon. Maten an nou vin la a, se pou n remèsye pèp ayisyen an ki akeyi. desizyon politik nou pran lòt jou a. Nou pa nan lari an sèlman non, men nou sou tab la tou pèp ayisyen. Sa gen 1 an, 5 an, 10 an, nou te nan lari an. Men kounye a, Yo pa te konnen si m ta pral monte tab la non. Moun yo rele vanipye yo. Moun yo rele gwo zòtèy yo. Moun yo rele esklav domèstik yo. Ebyen, yo bay anbasad yo. Yo bay 0,05 afranchi yo. Yo bay siryen yo. Yo bay esklav a talan, esklav domèstik yo, moun gwo zòtèy yo, moun esklav domèstik yo, yo menm. Yo panse yo te ka bloke esklav bosal yo. Yo pa kapab. E nou konn sa nou ye. Konsèy nou prezante an, m vin la pou m remèsye pèp ayisyen an. Apre sa tout peyi a nan aseye desizyon politik la. Pèp ayisyen, m vin la a pou m di nou, lè ou komèt yon ak politik, ak politik yo, yo toujou gen kritik, Yo toujou gen konsekans. Jodi an, nou tande rèl moun yo, nou tande reyaksyon tout moun. Ktps son enstitisyon ki kreye din fason pèmanant. Men, si gen moun anndan l, swa ki gon pwoblèm, nou ka toujou. rezoud pwoblèm sa a. Men ka tps lan, li egziste e se chwal batay pèp ayisyen an. Nan ka tps la, gen 2 moun nou pote chanjman ladan l. E pa paske moun ap pale non. Nou se dirijan responsab Se sa ki yon dirijan. Ou tande vwa moun lè yap pale. Nou sonje te gen madam oubyen doktè Ejèn Romen kite nan tèt KPTS la. Men. Lè òganizasyon inivèsitè yo, moun nan sektè relijye an te bay nou non sa a e te chwazi l nan reyinyon nou t ap fè yo, nou sèlman te mande seve l e nou te fè yon ti pale avè l pandan diminit. Men, s on moun deja pèp ayisyen Ke m wè Jovenel Moïse te chwazi, li te mete l nan konsèy prezidansyèl pou te fè dyalòg lan, te gen yon arete ki te pibliye avèk non l, e se pa kachèt sa te fè, sa ka te toujou endui nou an erè. Men otomatikman, nou gen dout, ò sa n ap fè an, batay n ap mennen an pa ka gen dout. E answit tou. Son moun ki te la nan komisyon. La lwa pa di lè gen komisyon ki nasyonalite moun nan, si l gen doub nasyonalite oubyen si l ayisyen. Men, la lwa di si moun nan pral nan eleksyon. Li dwe genyen yon stati ki respekte konstitisyon an. Men nou menm tou ki son lidè responsab, menm lè lalwa pa di l, men otomatikman nou dekouvri pwoblèm nan, il fò ke nou aji Nou aji, se pa paske bri ap kouri non. Dayè, otomatikman pitit Desalin pran pouvwa, l ap tou rezoud pwoblèm doub nasyonalite, m bay sa pa repete. Men, kòm sa poko fèt, kòm sa poko fèt, gon pwoblèm. Pwoblèm ki poze an, nou vin rezoud li devan jounalis yo, devan pèp ayisyen an. Pèp ayisyen. Madam Enjenyè, li ekri nou yon lèt, li di pou fasilite nou travay lan, li ban nou latitid pou nou te kapab ranplase l. E menm moun ki te voye l yo, nou reyini avèk yo, e nan plas li, yo bay nou, e, Doktè Françoise, Sen Vil, Pou tout pale anpil la fini. Dezyèmman, dezyèmman, dezyèmman, o nivo Gonayiv, Plato Santral, te gen yon lòt ti pale. M rezoud li tou. M pale avèk plizyè sektè nan Latibonit, m rezoud li. Yo ranplase l, kanmarad nou, Nou pral wè kòman peyi an pral chaje avèk mobilizasyon. Bwa kale! Se sa m t ap tann pou m te vin pale avèk jounalis yo devan laprès pale ekrit e televize entènot nou yo. Lefè ke konsèy la li soti nan matris pèp lan, depi gen yon ti dout, li gen yon ti nyans, Pou nou ekate tout ti konfizyon, paske nou se Moyiz Janchal. Pèp Ayisyen, m tande gen moun k ap di, kesyon konsiltasyon ak tout moun. Depi lè m soti nan peyi Wannda, nou pa wè m t ap pale ak tout moun? Gen de fason w fè dyalòg. Ou kapab fè dyalòg la. Ou son gwo otorite. Ou envite tout moun vin pale avè w. Tankou Monseyè an Afrik di Sid lan, pou l te rezoud yon pwoblèm ki te genyen, li te envite tout moun. Men ou menm tou se yon lidè politik. Ou ka fè dyalòg lan yon lòt jan. Si w pa ka envite tout moun vini, enben w deplase w al wè chak moun. Men m fè travay sa wi. Dezyèmman. Nou vle pale de KPTS la. KPTS la ki moun ki fè l? Se moun 9 depatman, 10 depatman peyi an. Dezyèmman, se lari a ki fè l. Twazyèmman, se moun k ap goumen yo pou fè l. Men, tout lòt akò. ki fèt nan chanm otèl avèk diven avèk wiski. Akò sa yo, menm si yo gen sèt an, uit an y ap fèt, y ap mouri la nan tiwa, yo pa p fè yon pa ki ta yon pa ki ta. Entelektyèl peyi an, jèn yo, pran nòt pou n wè kòman n ap mennen pwosesis lan. Pran nòt wi! Nou wè, m kòmanse avèk manifestasyon nan kat kwen peyi a. Nou mete dè santèn de milye de moun deyò. Lè m fini, m monte tab la. Lè m fin monte tab la, nou pral wè swivi ki pral fèt pou nou ranplase Ariel la. Ou wè sa k pase ka pts lan, otomatikman nou fin fè l, tout peyi a bouje. Menm akò ki te mouri, ki te nan tiwa, tout reveye. Yo pa ka bare m. Atò m tande! Atò m tande! K ap pale nan radyo, m wè sou papye. Ki moun ki siyen l? M wè Youri Latòti. M wè, m wè, m wè Erik Jan Jak. M wè, m wè Line Baltazar. Kè anbasad sote. Kè gouvènman sote. Kè lidè politik sote. Gade non! Gade non! M tande Ariel Henry gon akò l ta pral mete deyò dimanch a senkè e m tande l te fè sou zoom. Depi lè kapitèl soti an. Fyèl akò Ariel la pete li ki pa pete li. Rapid! M wè anpil lòt pati kouri ap fè alyans. Sa son bon bagay pou demokrasi a. Men, sa montre chak moun pran kan yo. Men gen moun ki fè tò. Olye yo chèche kan pèp la pou yo vin fè akò avè l, y al fè akò avèk gouvènman an, yon gouvènman ki dekriye, yon gouvènman k ap lajine. Ekoute! Ekoute! Otomatikman m wè s avèk Ariel yon moun w al fè akò. M di akò sa yo se akò kè sote paske yo gen tan wè Lè se pèp la ki vin avèk yon bagay, ou pap ka bare l. Ou pap ka bare l. Devan laprès pale ki te televize, m ap di w, jounalis, Daniel, eskize m, menm si gouvènman reveye, menm si anbasad reveye, Menmsi tout lòt akò ki te genyen retounen sou le tapi, yo pa ka bare politik se rapò de fòs. Gen akò, se akò chanpay. Gen akò, se akò wiski. Gen akò, se akò santè. Akò pa nou an, se akò pèp ayisyen an. Ebyen, yon bagay ki se bagay pèp, ou pa ka bare l. Pou nou fini, n ap di peyi an, pran nòt. De desizyon lidè politik yo. Men sèl sam konnen ka pts lan ou te mèt pran tout moun m konnen yo ou te mèt pran tout alye entènasyonal yo genyen yo paka bare akò sa a. Yo bouje yo nan responsabilite yo nan responsabilite yo. Daniel jounalis yo. M vin anonse nou, dè lendi, plizyè depatman pral resevwa kat tps la. Moun ki nan konsèy la, yo pral divize tèt yo an plizyè moso. Demen maten, nou pral fè yon zoom antre tout moun ki nan konsèy la. Apre sa, lendi, gen nan yo ki prale Okay. Gen nan yo ki prale nan Nò. Gen nan yo ki prale Tigwav. Gen nan yo ki prale Jakmèl. Gen nan yo ki prale Jeremi. Gen nan yo ki prale Akayè. Gen nan yo ki prale Leyogàn. Gen nan yo k ap rete Pòtoprens avèk pèp Ayisyen. Pèp Ayisyen, pèp Ayisyen, an bon kreyòl, an bon kreyòl, san mwen ka bay vini la a, m pa kwè, m pa wè. M pa kwè lidè politik yo avèk gouvènman ka kenbe bagay sa a. Wi yo te kenbe se peyi nan men reyalite yo. Yo pa ka kenbe. Nan men responsabilite yo. Yo pa kenbe. Dayè, dayè, nou gen tan fè yon konpa, nou gen tan prezante yon enstitisyon. Ou wè jodi an, pa gen moun ki ka deside sa ka, sa ka tps. Se pi gwo kou. Nou bay loksidan e se pi gwo kou tou nou bay ni moun gouvènman ni lidè ki panse sa avèk anbasad yo pou yo kowopere kolabore pou yo fon bagay pou peyi a. Nou se peyi dayiti ki reprezante nan KPTS lan e ki pral pote yon solisyon pou pèp ayisyen an. Yon lòt kesyon yon lòt kesyon si pou fè swit a kesyon Daniel Gentile a si tout fwa tout ansanm de òganizasyon sa yo pati politik sa yo ta chwazi ikonpri menm akò 11 septanm Montana E phtk ta vle fon alyans avèk Senatè Moïse Jean Charles ou di mwens ka dps la, kòman ou konsevwa sa si tout fwa yo ta mande pou fon konsansis lajman laj pou ogmante ka pts la? Sa Senatè Moïse Jean Charles. Nan dokiman ki te ekri a, nou di klèman manm konsèy la. Gen dwa pale avèk tout moun e otomatikman konsèy la kreye, mwen menm m pral fè wo m pral fè anba pou m retire kò m. Se manm konsèy la antre yo, yo gen yon manda pou yo pale avèk tout moun e sèl sa m konnen pèp ayisyen dènye fwa si mande nou, m te mande nou de sòti okap nou sòti, m mande nou sòti plato santral nou sòti, m mande nou sòti nan lwès nou sòti, m di nou ann al devan anbasad amerikèn nou ale avè m, m di nou ann al nan nòdès nou ale, ann al jeremi nou ale. Okay kanpe! Jakmèl kanpe! Men si m mande nou pou n ale devan palman an avè m, pou m al mande palman an pou yo ratifye dekrè mobilite sa a, se sa ki sa pou nou. Pou nou ale mande yo laprès pale, ekriti televize, m remèsye nou. Pou prezans nou, m wè ti chapo m devan nou, laprès pale ki te televize, entènot yo, mèsi anpil pou prezans nou. M p ap janm bliye mèsi nou. Mèsi pèp ayisyen, pèp ayisyen kenbe la balage, nou pa lage kanpe.